Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Sila yo ki an Ayiti, m ta kapab di y ap viv yon sitiyasyon vrèman difisil. Paske lè ou an Ayiti, m ta kapab di, genyen de dosye ki pwovoke anpil buzz. Ki de dosye sa yo? Ensekirite epi kesyon politik la. Si w pran kesyon ensekirite a, ou wè kidnaping. Ou wè batay antre gang rivo. Si w pran kesyon politik lan. Ou wè tout lòbèy nèg yo ap fè nan peyi a la an, kòmsi 2 nèg ki bezwen swa pou yo ta pale ak premye minis, premye minis li menm kap fè jwèt woule m debò, men ekoute Ariel Henry daprè anpil moun li enkapab la pou dirije peyi a, ba wi. Sa se yon konsta tout afè alarman de Ayiti paske depi sa priz de fonksyon, on a kòm lenpresyon ke se kèlken ki pèn a fè bouje lè choz. Men ekoute o final, anyen. Bon, m pral fè yon emisyon tout afè espesyal sou Mesye Ariel Henry, depi lè li fin moute kòm premye minis, Ebyen, kisa l fè? Bon, antouka, lè n ap gade bagay la nan peyi Dayiti, se vrèman trist. Bon, m gen de ti enfòmasyon m pote pou nou la a. Enfòmasyon kote ke gen yon gwoup Ayisyen ki blese yon militè dominiken ki genyen 30 lane ki ap travay sou fwontyè Dominiken an epi yo sezi yon M16 nan men l, yo rantre Ayiti avè l. On nous a fait croire que ça s'est passé au niveau de zòn Elias Pinas. Ebyen fò n di ke anpil fwa Dominiken apa gasi Ayisyen. Ayisyen yo yo menm tou, anpil fwa Ayisyen yo se kanibal yo ye paske genyen de nèg ki sou fwontyè a la m ta kapab di se mangous yo ye kòmsi y ap veye kilè pou yo fè yon bòt paske zòn fwontalyè yo Genyen sa n ta kapab rele komès ilisit darm a feu. Depi w wè nèg a ta pran yon zam nan men yon dominiken depi l travèse fwontyè la avè l ebyen zam ni se pou l vann e nan zòn sa yo zam se pate cho sitou nan blòk beladè la. Donk polisye a Ap gade pou m wè tout vizaj misye pran kou. Bon mesye pou yon nèg ou gen yon zam nan men w, ou kite nèg antre nèg pran zam nan nan men w, hum! Tèt chaje. Bon antouka polisye yo pral plis vijilan sou fwontyè la paske si sa rive m panse ke pap gen yon dezyèm ka ki ta sipoze rive. Genyen lapolis nan Miami, Dade, ki arete yon sèten de Sadrac Honorat, yon Ayisyen ki gen 31 lane, li mete dife sou yon moun jiskaske moun nan mouri. Daprè kèk temwen, misye vide yon likid sou viktim nan epi li mete dife sou li pandan yo te nan yon diskisyon. Sa se pase dimanch, o nivo de yon parking tou pre Yale, Florid. Bon! Aksyon sa yo, nou tande yo souvan nan entènasyonal la. Paske, nou konn tande swa timoun touye manman yo, timoun touye papa yo, jèn ki nan lari, m ta kapab di gon seri de jèn ki deprave. Depi yo nan diskisyon se bang bang bang, se lè yo nan prizon epi yo rann yo kont ke. Ah sa yo te fè a pat bon. Se lè yo depòte yo nan peyi yo paske dèfwa konn gen anpil ti ayisyen ki rive lòt bò a ebyen yo gen move konpòtman sa l ye yo nan yon bon peyi y ap viv byen yo poko konn sa k rele Ayiti a ebyen imedyatman yo depòte w ou vin Ayiti w ap konprann sa k rele Ayiti a swa w antre nan gang oubyen ou konvèti konprann ebyen. Gen yon sitiyasyon nan Tigwav Tigwav sòti pou l gate. Kesyon bandi, kesyon politik, anpil ekzaksyon ki ap fèt dèyè a. Ekoute byen. Mwen gen yon voice de 10 minit mwen vin pataje avèk nou. Voice sa a se yon responsable des agents municipaux. Men, ta sanble vin gen sa n ta kapab rele yon sòt d'ostilite entre ces agents et certains responsables de la police. E sa kapab debouche sou yon gwo animozite si anyen pa fèt. Tande istwa a epi ou menm wap fini pa konprann. Bonjou majistra kòman ou ye? Bon map voye vòy sa ba ou si m kapab eksplike w yon bagay ki pase yè swit a arestasyon Duvel e mwen fè anpil demach ansanm avèk majistra Koryolan pou nou wè nan kèl mezi nou te ka jwenn liberasyon l men tout bagay nou fè yo fèt anven. E ou konnen m te gen yon operasyon m te fè di kote de glad. Mwen t al fè operasyon an. E komisè de polis sa te okouran. Ni komisè gouvènman an. Men pandan m sou wout, m rele majistra kò Yolan m mande l eske Duvèl lage. Li di m non. M di poukisa? Li di m se paske komisè gouvènman an di l pou l tcheke yon jij pou vin fè konsta. E pou fè balize fè a, pou kapab lage ajan an, e li di chak jij li rele, jij yo di l konsa se komisè gouvènman pou ki ba yo lòd. Donk la, nou kòmanse pa wè gon woule m de bò k ap fèt. Selon e deklarasyon majistra a. Donk mwen menm ki sa m fè? M di majistra enben ok, kòm mwen nan wout m ap vini, lè m rive Tigwav, m ap tcheke w, m ap akonpanye w, epi pou n al kote komisè gouvènman, pou n ka chèche yon jij. Pou nou wè kòman ajan ka jwenn liberasyon l. Tou veke lè m rive Tigwav m ap rele majistra Kòrye la m pa ka jwenn li. M rele l m pa ka jwenn li. Sa m fè m di ok m ap chèche misye nan vil la kanmenm. Men nan chèche, m al pantan sou komisè gouvènman an ki kanpe devan bò lakay li. M di nèg yo kèt, m pa t al kot komisè a non. Men etan done ke gen yon ijans, m oblije al kote l kanmenm. Paske w konnen m te fèk sot nan operasyon e nou te gen materyèl lou nan men nou. Nou di m pale misye al panse ke se presyon nou vin ba li bagay sa yo. Paske e reyèlman se sa k pral pale apre. Kan menm rezi mal kote misye. M salye l. E pi nou kòmanse pale. Te gen plizyè moun la, te gen yon sè Dieuvelle la. E ot te gen plizyè nan ajan yo ki te la tou. Epi, m tou abòde sijè avè l, m di komisè, donk, m gwa ajan ki andan prizon la, donk, sou l enfòmasyon m gen, se ou k ta bay depo pou li kanmenm. Li di non, li pa ta rete moun, li pa li bay depo. M di, men ki yès ki bay depo pou met misye andan? Li di lapolis. M di, bon, ou konnen lapolis pa ka mete moun andan. si yo arete yon moun, m ka konprann si gen ka flagrans, yo jwenn ou ap fè yon bagay, yo ka mete ou andan, an atandan ke yo defi ou pa devan tribinal. Donk, li di wi, m di men ka sa, se yon moun yo arete, e komisè de polis la di ke li te gentan rele ou, komisè de polis la di ke li te gentan rele ou, mete ou okouran, donk, li pa ka pran okenn desizyon, se ou ki ka deside, paske dosye a gentan nan men ou. Li di m, Bon, wi, komisè a te rele m vrèman, bagay sa yo. Epi majistra Junior Bonheur te rele m, bagay sa yo. Donk, m ap tann majistra a vini pou m kapab akonpanye l pou m al lage ajan an. M di majis, m di CG, manti wi, majistra a pa vini, paske majistra a pa ann Ayiti. Li di, Bon, m di w, misye ap vini. M di CG, manti, misye pap vini, misye pa ann Ayiti. Gade frè m. Donk lè m wè tan pase, m di CG, èske ou konnen mizè nèg sa yo pase pou yo pasifye vil Tigwav ansanm avè m? Nou pase anpil mizè, nou monte anpil kalvè ansanm. Nou pa janm touche, malgre sa nou toujou detèmine pou nou pwoteje vil Tigwav. Malgre gen moun ki pa konprann nou, byenke gen anpil moun ki konprann nou tou, men majorite moun ki pa konprann nou yo se ti vòlè, Ti kadejakè ak kidnapè. Se 3 moun sa yo k pa vle wè nou. Y ap toujou pa vle wè nou paske mwen m pa p janm ka nan menm lyen avèk yo. Donk, m di komisè, kòm mwen wè nou pa gen, kòm mwen wè nou pa gen volonte pou lage Duvel, donk Duvel gen fanmi, li gen zanmi, donk m ale, m ta swete kèlkeswa sa k rive nan vil la aswè a, m pa responsab anyen, m ale. Men ki sak pase frem. E lèm tande ba la mwen tou reton kote map fè lè mwen le majistra Coriolan le majistra Coriolan fòk nou fon jan pou Duvèl ka lage mèt Alain Saint-Fleur vin akonpanye nou yal nan komisarya o kontrè pandan map antre nan komisarya ansanm a majistra reyèlman li te li te kòmanse fè nwa vrèman e Wagner dim komisarya bay lòd pou plizyè machin pa antre andan M di ok, pa gen pwoblèm. M fè bak. M di chofè a fè bak. Chofè a fè bak. M ale m kanpe devan komisarya a. Apre yon ti tan, m wè Mèt Alen soti, li di m li pral rankontre avèk komisè gouvènman an. M di l ok. Li di m kite l ale li menm avèk majistra Kòyou la. Li di m mèt al chèch yon kote al chil an atandan l ap mennen diwèl ban mwen. M di m ok, pa gen pwoblèm non chèf. N ale. N al yon kote, mwen m avèk tout ajan yo. Nou chita yon kote. Epi, vè zòn 2 zè, li di nan 2 zè di maten. Vè 2 zè di maten konsa, m di kèt. M pa konn sa k ap pase, nou pa jwenn okenn repons. M di m ap rantre lakay mwen, m pral depoze lòt ajwa yo e yo te gen pou yo al jwe nan Grap Kenèp. Epi pandan m ap desann, Lewès rele m. Lewès di m li bò Karibeyèn, li bezwen m. M ale reyèlman, lè m rive m jwenn Lewès epi m pale ak misye. M di misye, monchè, antre lakay ou pase m wè w sanble ak ou t ap bwè yon ti alkòl, rantre. Misye tande m reyèlman. Pandan l ap antre lakay li, mwen m ap suiv li sou gran ri a. Lè n rive nan perimèt ri Lama e gran ri, mwen nan perimèt ri Desalin e gran ri. Wè nan m se nèg ki pa renmen foul, m di chofè a fò ti kanpe tann rara fin pase. Men m panse rara se monte l t ap monte, lè m gade m wè rara se an direksyon m l ap vini. M di chofè a fè bak tounen nan ri Lama pou m ka depoze Jivèl e m ka depoze Ivni. Majistra, pandan chofè a ap fè bak pou l vire, se yon pli bal m tande ki soti nan direksyon komisarya k ap tonbe sou machin nan wi. E m tande li vini di m, Sèm, mwen touche. M di, Kisa? Ou touche? Misye di, Wi, m touche. Menm kou tan m di chofè a, Fè bak rapid, fè bak rapid. Nou kouri n deplase, m rive m kanpe egzakteman devan antre lakay la. Epi m kou al nan lopital bò lakay la avèk Yvny, reyèlman m wè msye touche nan pwanye goch li. Epi se aprè m pral verifye machin nan, m wè yon tou bal nan pòt aryè goch machin nan. Men, pou komisè a ta gen kouraj pou komisè a di ke, dayè m pa menm konn komisè a, komisè m pa rekonèt ou, e vòyis sa majistra m voye ba ou a m pral voye l nan plizyè gwoup pou yo ka wè ki konbinezon komisè de polis la, tout komisè gouvènman an vin fè nan vil la la pou ka fè bandi anvayi vil la. Ok? Komisè m pa rekonèt ou. Dayè. M pa gen pwoblèm pou m rekonèt ou. M pa gen pwoblèm tou pou m travay ansanm avè w. Men, sa w gentan fè la, ou gentan montre ke mwen avè w nou pap janm ka travay ansanm paske w gentan ap bay manti sou tèt ou. Paske w pa ka oze di se pran m ta pral vin pran Duvel epi ajan ki bò kote m nan, ki nan do m, tande ajan nan do m, agoch mwen, nan do m, agoch mwen, m menm retire l paske m di l. M tap vin pran duvel li di m non piga m fè sa m tire l. Komisè, monchè m pa konn nan ki akademi ou te pase non frè m. Si w te pase nan menm akademi avè m panse ke ou pa tap bay manti sa paske tout bal ki nan machin mwen an èske se mwen ki mete l oubyen èske se yon fè m pran m frape nan machin nan bal yo tèlman tire a distans bal la pèdi fòs li pa pèse kapo machin nan ok li pa pèse pòt machin nan ok. Komisè o mwen mwen sezi w frè m pa gen avè w dayè nou tout se frè nou kondane pou n viv ansanm ok m son polisye pou toujou frè m tande jiskaske m antre anba tè m ap ret polisye tande pa gen ansyen medsen pa gen ansyen polisye ok frè m nou tout se frè m pa gen anyen avè w m pap janm gen anyen avè w men e pa batay m pa ta kanpe batay non frè m men m pa konnen m nan batay a pèsòn polisye parèy mwen yo pa bandi m pa konnen si gen ladan yo ki bandi m konnen gen anpil polisye ki se bandi yo ye y ap travay a bandi bon m pa konnen. pou kapòl la eske se sal ye paske si w vin yon vil ou jwenn vil la frèt ou jwenn vil la fonksyone byen byen pwòp si gon moun ki voye w la politikman monchè rann tèt w yon sèvis majistra a m pa konnen si w konn pale ak komisè a wa voye vòys sa bay komisè a pou l kapab tande paske mwen m pa gen avè l si se yon moun k ap oryante l monchè ou nan yon movèz direksyon w ap fè aksidan Ou nan movèz direksyon. Pase sou do machin ou ye a, pa gen chofè ladan. Direksyon ou pran. Ok? E chak grenn kaoutchou gon grenn boulon ladan yo. Se a di, wap fè aksidan kanmenm, boulon, kaoutchou ap rache kanmenm. Ok? Donk, nèg yo tire sou machin nan, mennen yo vin lopital. Apre sa, madanm ni vini, m voye misye ale ansanm ak madanm ni. Apre sa, m al depoze rès lajan ki te avèk mwen yo. Depi yè swa, m pran machin nan, m pake l nan ri Lajistis. Ok? E la m pake machin nan. M pa remèt machin nan bay majistra Kòlò nan. Pou de rezon. Donk, se konsa sa pase majistra. E eseye pale ak komisè a, di komisè a pou mwen silvouplè. Pa bay manti sou moun. M se yon nèg ki dwat atèt mwen. M pa konn nan vòlè ni nan kidnape moun. M pa konn nan ki fè kadejak. Donk rann mwen sèvis. Pa vin kraze ti gwav pou mwen. Ok? Donk m ka konprann nèg yo se gwoup gang yo bezwen vin met ti gwav, yo pa kapab. Yo di se mwen avèk lòt ajan yo ki anpeche yo fè l. Donk misye m pa gen pwoblèm. Nou ka vin met gwoup gang nou fè ti gwav tounen matisan si nou vle. Men sèlman pa atake m lè nou wè m nan lari tanpri. Paske m pa konn m gen anyen avèk nou. Sof ke. E moun tigwav pa ba nou kat blanch non nan vil la ok li pa ba nou kat blanch pou nou fè sa nou vle ok frè m. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nous dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.